yon sistèm ki pral fasilite lavi pli de 537 milyon de pèsòn dyabetik atravè lemond e s on sistèm ekstrawòdinè ke jodi a nou envite w vin finanse devlopman teknoloji sa a, m pa t mete videyo m espere ke sa va mentnan, nou envite w jodi a vin finanse teknoloji sa a ansanm avèk nou Vin fè gran vwayaj sa a ansanm avèk nou pandan ke n ap ede a devlope gwo pwojè sa a. Pwojè sa a, li konsiste jan m te di a a kreye yon pwototip ki pral fasilite lavi moun ki dyabetik yo, se yon sistèm CGM, se yon sistèm ki pral ede yo kontwole glucose yo, taux du glucose nan san yo, san ke yo pa oblije ap fè des ponctions de doigts à longueur de journée, ce qui va vrèman ranje lavi yo, paske la nou konnen ke gen de aparèy ki egziste deja pou kontwole suk la, moun ki familye avèk de moun ki dyabetik, kòm lè glukomèt klasik. Glukomèt klasik yo, vrèman yo gen anpil avantaj paske se gras a yo moun ki pa ko okouran oubyen ki poko gen mwayen pou yo itilize sistèm CGM la rive kontwole dyabèt yo a longè de joune paske maladi sik la oubyen maladi dyabèt la se yon maladi ki mande pou gen yon bon kontwòl de li paske si w pa gen yon bon kontwòl de maladi dyabèt la lè sa li ka koze dè dega lè li vin twò wo pa rapò a range nòmal to sik la dwe ye nan san w lè sa li kreye pwoblèm lè l pi ba tou li kreye pwoblèm donk sa vle di ke li dwe rete nan yon range ki nòmal pi devan nou pral pale de sa men m vle di nou ke konpayi MLC a jodi a ki fè on apèl a envestisman dan le mond antye, kote ke le komen dè mòtèl ke nou ye, nou ka gen posiblite pou nou patisipe nan kreyasyon gwo antrepriz sa, pou nou vin tounen dè kopwopriyetè, ki di kopwopriyetè, nou pral detantè dè pa ki pral transfòme an dè aksyon nan sosyete a pi devan, enben pa sa yo ap ban nou dwa a dè dividand a vi pou nou kite de jenerasyon an jenerasyon. Jodi a, nou gen posiblite pou nou konstwi yon eritaj pou tèt nou ak pou fanmi nou atravè pwojè sa a, paske se yon pwojè de kapital risk. Jodi a, w ap pran risk ansanm avèk antrepriz sa a, kote ke si ou deside riske mil dola nan etap de devlopman pwojè sa a, gen posibilite pou transfòme 1000 dola sa an 1 milyon de dola paske pwojè a si nou kapab li son an pwojè de kapital risk pwojè MLC a ye an ki gen an potansyèl de kwasans ilimite paske Pwojè a ba w posibilite pou w gen yon randman pwometè mil fwa depase valè envestisman ke w fè jodi a. Pou nou tout ki abitye avèk envestisman, ki abitye fè tip denvestisman sa yo, nou konnen lè ke sèten konpayi fè dè, kòman di sa, dè plan denvestisman echelone sou dè etap, Chak etap de devlopman pwojè a, enben pri de part yo vin pi chè, pri aksyon yo vin pi chè. Enben jodi a nou gen chans nou nan twazyèm etap de devlopman pwojè a sou disetyèm etap. Moun ki te antre nan premye etap yo se sur ke yo gen plis avantaj ke yon moun k ap antre nan twazyèm etap. Men jiske la nou gen des avantaj vrèman ekstraòdinè si nou deside vin envesti nan twazyèm etap la. Antrepriz sa l ap travay nan Antrepriz k ap travay nan kreno sanitè yo, yo ogmante chak ane kapitalizasyon yo e yo atenn de valè ekstraòdinè. Men toutfwa, konkirans sou mache entènasyonal la rete trè fèb. Nou pral wè sa pi devan nan prezantasyon yo. Paske pwodui MLC Engineering la, notaman sistèm siveyans kontini de la glisemi ke nou pral kreye a, li trè an demand nan tout mond lan, paske pwoblèm dyabèt la son pwoblèm ki larjeman koni e selon done analitik yo, nonm de konsomatè pwodui sa a l ap ogmante konstamman, de jou an jou nonm de konsomatè yo ap ogmante, e kapitalizasyon pwojè avèk kwasans envestisman yo ap depann dirèkteman de kwasans ak vant pwodui ki kreye a. Nou konnen ke MLC pral kreye yon pwototip kote ke li pral komèsyalize l dan le tan e toutalè E nou pral rantre nan danble nan prezantasyon an, nou pral wè diferan etap de devlopman pwojè a, nou pral ka gon ide klè de nan ki peryòd pwojè a pral kòmanse devlope e vann teknoloji a pou nou kab sitiye nou boko mye. Men pa bliye ke mache sa a li estime a pli de 537 milyon de pèsòn ki dyabetik e e e. E nou gentan genyen 1 milyon de kliyan k ap itilize sistèm CGM lan ke dot konkiran kreye deja, ki reprezante zewo pwen 18 pousan de total la. Donk sa vle di ke kapitalizasyon sosyete a kapab kwat dè santèn de fwa Paske menm 1 pou san de total moun ki dyabetik nan mond lan poko epouze oubyen adopte oubyen ap itilize sistèm CGM lan. Se yon sistèm trè inovatè, trè teknolojik paske objektif finansye pwojè a se kapitalizase kapitalize chak pa ke yon envestisè genyen nan sosyete a a on dola pa rapò a kou aktyèl envestisman ki anviwon zewo pwen zewo kenz sens, donk sètadi ogmante valè pa nou yo dè santèn de fwa. Donk, jodi a, n ap envite nou, vrèman envite nou pou nou vin patisipe nan kreyasyon gwo antrepriz sa a ansanm avèk nou, antrepriz MLC Engineering la, e E se sa k fè m ka di nou danble ke nou nan bon plas la e vrèman nan bon moman an e nou pral pataje ansanm tout eksplikasyon trè itil sou pwojè a, sou pwojè MLC a. MyLife Control. Nou pral ede pasyan dyabetik yo gen kontwòl lavi yo paske nou pral asire yo de on bon kontwòl glisemi yo ki pral ogmante sou dire de vi yo, ki pral amelyore eta sante yo, an menm tan tou Nou pral ba w posiblite pou kapab vin fè de revni pasif avèk sosyete sa atravè sistèm de dividand ke l pral aplike pou l distribiye bay tout envestisè ki nan pwojè a dè ke tout bagay pral operasyonèl. E jodi a, m ta renmen ansanm avèk nou fon ti gade ki, an tèm de done chifre, sa sosyete k ap trete maladi dyabèt la atravè lemond di an tèm de chif ki kantite moun ki dyabetik nan mond lan e nou konnen se de chif k ap ogmante de jou an jou. Se yon kriz mondyal ki rete jiskaprezan enkontwolab paske yo estime ke Sou chak 10 adilt nou wè nan mond lan, yonn sou 10 soufri de dyabèt sikre, sa nou rele dyabèt de tip 2 a, dyabèt non-ensulinodepandan. Donk, yo estime tou ke 12 pwen 2 pousan de desè kay adilt yo asosye a yon dyabèt sikre. Donk, kay adilt yo, sitou de pli de 60 an, Atravè mond lan, yo stime 12 pousan nan desè, ka de desè yo, yo du a yon konplikasyon ki lye ak dyabèt. Mwen sur ke nou chak ki la ki sou zoom lan ou du mwens kap swiv sou Facebook, nou konnen yon moun, yon zanmi, yon fanmi ki dyabetik, Nou konnen ki konbyen moun sa li oblije chak jou nan vil swa ap pike kò l pou l kab kontwole nivo suk ki nan san l ou di mwens ap pike kò l pou l pran ensilin ou di mwens ap pran de medikasyon de anti dyabetik oro pou kapab stabilize nivo suk la nan san l se vreman yon maladi ki ki trè repandi e son maladi ki vrèman bay pwoblèm nan mond lan. Enben jodi a, nou konnen ke eske nou ka anpeche ke yon moun devlope dyabèt? Pa vrèman. Paske maladi dyabèt la, li gen plizyè faktè ki koz li. Premyèman, yonn nan koz li se eredite. Eredite, sa vle di ke lè w gen de paran w ki te dyabetik, Sa pa vle di fòseman ke ou ap dyabetik, men ou gen yon predispozisyon pou w devlope maladi dyabèt la. Se ki fè ke yon moun konsa, ou dwe kontwole rejim alimantè w, gen yon rejim alimantè ki sen, kontwole pwa ou, evite gen sipwa, fòk ou toujou ap fè egzèsis fizik e evite lè sitiyasyon twò stresan. Dèfwa nou pa ka evite sitiyasyon strès la. E yonn nan lòt koz ki konn fè ke moun devlope dyabèt, li lye a strès oksidatif yo, anviwònman, milye anviwònmantal. Pa bliye tou talè a m sot di evite des situations de stress. Gen de moun ki pa t janm dyabetik, men yon chòk emosyonèl, yon sitiyasyon de strès egi ke l te viv vin fè ke l vin devlope dyabèt. Donk ki fè ke chak jou nan jou ap gen 2 moun an plis ki vin dyabetik. Yo estime ke yon ka sou 2 nan dyabèt sikre ka adilt, li rete non dyagnostike, se sa n t ap di toutalè a. Anpil moun gen dwa pòtè de maladi a, yo dyabetik men yo. moun jisteman yo poko janm ale fè yon tès de depistaj pou yo konnen èske yo dyabetik. Yo estime ke chif sa a ka ozanviwon de 240 milyon de pèsòn. Sa vle di ke vrèman gen anpil moun nan mond lan ki soufri maladi dyabèt. Si, si pwen senk milyon de pèsòn aje de 20 a 79 an Yo mouri de koz lye a dyabèt, nou te kòmanse pale de sa e anlè nan prezantasyon an. Se ki reprezante on tyè dantre gen omwen 60 an. Donk se de chif alarman kanmenm. Yonn sou 9 adilt gen on tolerans altere o glucose, agens. ki reprezante 541 milyon de pèsòn, donk youn sou 18 gen yon glikoz a jen altere. Donk sa vle di ke lè moun yo leve nan maten, yo kontwole sik yo, enben li pa rete nan range nòmal la, ki reprezante, ki fè ke nou gen de 319 milyon de moun nan mond lan ke yo rele de predyabetik. Ann di ke ou kontwole suk ou, suk la, e si range lan te ant 75 a 120, men m wè nan peyi Azyatik yo, yo mete l ant 100, ant 120 a 140, e si suk la, yo kontwole l nan maten yo wè li 140, enben Ou gen ou son moun ki pou yo pote siveyans sou li sil 141 yo poko ka deklare w dyabetik yo ka di w pran anpil prekosyon men ou son moun ki dwe sou siveyans donk anpil moun lè yo kontwole sik yo nan maten a jen yo wè ke li pa rete nan range nòmal ke yo bay la. Yon ka sou 6 moun ki an faz de gwosès yo genyen sa ki rele dyabèt jestasyonèl. Se yon tip de dyabèt ki jeneralman kay moun ki ansent, dèfwa nan pandan peryòd gwosès la, men touswit aprè gwosès la, moun lan retwouve yon to de glisemi nòmal nan san l. Men atansyon, jan de moun sa yo yo dwe toujou siveye paske nenpòt ki lè yo kapab devlope dyabèt la paske se de moun ki yon predispozisyon a devlope dyabèt. Yo estime ke sitou kay timoun ak adolesan gen 1.2 milyon danfan e dadolesan nan mond lan ki soufri don tip de dyabèt yo rele dyabèt sikre de tip 1 Ki se dyabèt ensilin de depandan. Son tip de dyabèt kote ke malerezman pankreya moun sa yo pa pwodwi ensilin. So yo oblije depann eksklizivman de ensilin de manyè sentetik pou yo kapab viv. Se de moun ki oblije ap pike kò yo chak jou pou yo pran ensilin. Malerezman sa rive e nou konnen an Ayiti m konnen anpil de ka konsa sitou kay timoun avèk adolesan. An gwo pou moutre nou maladi dyabèt la se on maladi ki trè repandi atravè lemonn, son maladi kap fè raj e nou konnen pou moun ki nan milye medikal la nou konnen kisa de konplikasyon dyabetik ka kreye kay moun. Pa pli ta ke avan yè mwen te sou wout mwen epi map mwen wè on moun ki gen on pye dyabetik e ke moutre madanm mwen mwen di wè moun sa son moun ki gon pye dyabetik. Sa vle di ke moun sa rive nan kòl, nan rive nan nivo kote ke dyabèt la paske l pa kontwole enben li gen de nè nan kò l ki mouri kote ke l ap pèdi kò l separeman. Nou konn wè gen de moun yo koupe pye yo, se de zanpitasyon dyabetik, yo konn koupe dwèt yo, yo konn nou abitye avèk moun yo, nou konnen ki sa ki sa maladi dyabèt la ka kreye. Gen de moun ki vin avèg, se maladi dyabèt la ki koze sa. Lè l pa kontwole, li bay pwoblèm. Se sa k fè sistèm de siveyans yo, yo enpòtan, sistèm de siveyans glisemik yo. Enben, an n fè yon ti pale de glikomèt klasik yo ke anpil nan nou konnen. Glikomèt klasik yo ki se reprezante ti aparèy sa ki parèt sou ekran an, Se yon aparèy pifò nan nou nou abitye wè l. Moun ki dyabetik yo, yo itilize l alèd de yon lansèt plis yon bandlèt e nou pran san an epi nou mete l nan ti aparèy la ki kapab ban nou yon chif egzat ou reyèl an tan reyèl de ki nivo sik ke nou genyen nan san nou. Pou yon moun ki dyabetik, ki bezwen gen yon bon kontwol de glisemi an, dèfwa li fè plizyè ponksyon de dwa pa jou. Mwen toujou di l nan tout prezantasyon m yo, se li anniye, li anmèdan, dèfwa li douloure e moun yo pa sipòte sa men kòm e egzijans fèt ke ou oblije kontwole sik la, enben moun nan toujou ap pike dwèt li. E kontwòl sa a, li fèt a inisyativ itilizatè a, gon absans de siveyans a distans. Parayè, y a de sela 5 a 6 an, 5 a 6 an kote ke Sistèm de siveyans kontini glukoz yo vin trè alamòd, men nou ka di gen ant 15 a yon ventèn dane depi ke yo kòmanse ap eksplwate sistèm sa a, kote ke li mande yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou, li bay yon siveyans 24 è sur 24 e ou gen yon siveyans a distans dè endikatè. Sa vle di ke yon moun ki dyabetik, yon sòt de alèt kap vin jwenn moun lan an tan reyèl poul dil atansyon sik la monte atansyon sik la desann e lè sa lap kab entèraji avèk medsenl poul kapab konnen ki desizyon rapid poul pran yon fason pou pa gen konplikasyon. La nou plizoumwen wè vè kisa n prale a, nou plizoumwen wè vè kisa n ap mande nou jodi a pou nou envesti kòb nou pou nou al devlope sistèm sa a, s on sistèm ki pral vrèman fasilite lavi moun ki dyabetik e li kòmanse ap fè des heureux deja nan mond lan e nou menm jodi a nou pral patisipe bò kote pa nou pou nou vin rann lavi moun ki dyabetik yo meyè. Toutalè a nou t ap pale de mezi peryodik yo. Mezi peryodik yo se de mezi k ap ba w an tan reyèl ki nivo sik la ye nan san w. Ak ant 80 e 140 se plaj de glukoz ke nou dwe respekte a. Enben, Si suk la mwens ke sa li pa bon lè sa wap nan ipo glisemi sil plis ke sa li pa bon paske lè sa tou ou pral nan ipè glisemi enben pou ka konnen sil nan nivo sa sil pi wo sil pi ba fok ou gon on mezi de kontwòl peryodik glisemi a. Enben, dou lenpòtans pou nou genyen pou nou itilize sistèm sa a, sistèm CGM la. Enben, chè zami, mezi peryodik yo defwa yo pa sifizan paske ou pa rive pran l an tan reyèl Paske suk la se se kòm se kòm e yon ale retou pou kounya la suk la ka nan range nòmal pou yon rezon pou yon lòt ou te pran yon medikaman ou sot pran yon ju ou sot manje enben to suk la ka swa monte swa desann enben lè sa si w pat gon yon sistèm de kontwòl e e kontini de la glisemi ki enstale sou kò ki pou baw alèt la si se yon glikomèt klasik wap itilize men se lè w santi w pa byen w al pran l pou w kontwole lè sa sa ka gen de dega paske yon sik ki desann nan yon nivo ki pi ba konn kreye de pwoblèm yon sik ki monte nan yon nivo ki twò wo konn kreye de pwoblèm pou moun ki abitye avèk de pasyan dyabetik nou konnen de moun ki konn menm tonbe nan koma sa yo rele koma dyabetik ki vrèman pa enteresan Men gen yon kou ki enòm paske lakay Freestyle se 80 dola pou 14 jou. Enben si n di 80 dola pou 14 jou, nou menm lakay nou ki konprann kisa 80 dola reprezante nou wè an tèm de chif se chè. Ok. Kay Dexcom se 80 dola pou 10 jou ankò pli chè. E e malgre sa, yo gen apeprè 1 milyon ditilizatè nan mond lan sou 535 fèt plis de 537 milyon de moun ki dyabetik. Enben, ban m fon ti yo an tèm de chif dafè. Lè sa a nou plizoumwen ka wè nan ki sa n ap envite nou vin mete kòb nou an. Sou done ki ouvè sou chif dafè sistèm sa yo, Nan ane 2021 an, lakay Dexcom, yo te reyalize yon chif dafè de pli de 2 milya de dola an tèm de vant daparèy e de konsomab sistèm CGM lan. Ekstraòdinè, pa vre? Enben, lakay Freestyle e Lib, yo te fè pli de 3 milya 300 milyon de dola nan ane 2021 an. Yon fason pou m di nou ke Se yon sistèm ki gen yon potansyèl de kwasans ki elve a 30 pousan pa an, donk se ekstrawòdinè. Donk sa vle di ke se yon bon, yon bon, yon bon kouch, se yon bon panye denvestisman. Jodi a nou envite w vin envesti nan sistèm sa paske Poukisa? Paske sistèm ki kreye sistèm CGM yo, yo pa an mezi pou yo reponn a demand mache a. Pa bliye tou talè a nou sot di nou gen plis de 537 milyon de dyabèt, dyabetik, de pèsòn dyabetik nan mond lan. Donk ki reprezante plis de demi milya de pèsòn. E konpayi sa yo a yo menm petèt yo anviwon ka gen 1 milyon ditilizatè sou 537 milyon. Donk sa vle di ke mache a la li vyèj Se sa k fè, konpayi sa a ke n ap finanse a, m ap pale nou de MLC Engineering, li pral okipe yon plas de chwa kay dyabetik yo, paske nou pral ofri sistèm sa a a yon pri trè konkiransyèl, a yon pri trè demokratik, ki pou fasilite plis de moun lan mond lan gen aksè a sistèm CGM lan, se ki fè ke Lajan ke nou pral envesti nan kreyasyon konpayi sa, li pral miltipliye jan nou te wè l nan kòmansman lè nou ta pale w de posiblite jodi a si w envesti mil dola nan konpayi a, li kab transfòme a on milyon de dola dans les jours à venir oubyen dans les années à venir, pi devan nou pral wè sa. Enben, Sant Denjeniri MLC a. ke jodi a se de li nou prale, ann fon ti pale de kisa li ye. Objektif la se rive kreye yon sant denjeniri nan bi pou nou kreye de sistèm modèn de dyagnostik de pwoblèm de sante. Se sa lide global, lide jeneral MLC Engineering la. Tach prensipal sant denjeniri a se rive devlope fè devlopman teknoloji, konsepsyon, sètifikasyon ak mete sou mache entènasyonal la pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal la ou Medtech. Sant sa l ap reyini de pèsòn nan diferan domèn daktivite ak spesyalizasyon. Nou ap konsantre nou sou kreyasyon de pwodui de wot teknoloji baze sou de teknoloji ouvert. Sant denjenyeri a se yon platfòm, ladann ap gen dizèn e de santèn de direksyon diferant kap pral mete an èv, kote chak direksyon sa yo ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap pandan nap elaji pwogresivman gam pwodui nou yo. Sistèm CGM lan se on nouvèl jenerasyon d'aparèy ki destine a moun ki gen pwoblèm de glisemi ou moun ki dyabetik. Se on sistèm ki tanporè e dire de vi l se ap 14 jou sèlman, answit wap gen pou re-enstale yon lòt sistèm, vle di menm sistèm la wap re-enstale l, e enstalasyon sa a ap fèt sou bra w selon enstriksyon ki nòmalman ap jwenn a aparèy la. E lè sa a, jan nou wè e draft la parèt la, sou telefòn selilè w oubyen sou iPad ou, ap gen yon aplikasyon k ap senkwonize avèk kaptè sa k sou bra w la, ki pral ba w an tan reyèl chif glisemik ou yo. Pandan fonksyònman an, aparèy sa a ap an mezi chak minit pou l ba w nivo glucose ki nan san w e pandan l ap konstwi yon kalandriye de mezi. Ekskize m. Sa m te di toutalè a, e m ap repete l la, si tout fwa ta gen yon ogmantasyon oubyen yon diminisyon de to glukoz la nan san, sistèm CGM lan, l ap dispoze de yon fonksyon d'alèt k ap voye yon siyal sou smartphone itilizatè a e lè sa a, moun sa a ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal sa pou evite devantyèl konplikasyon. E kontwòl glukoz la, l ap pèmèt ou ogmante konsiderableman dire de vi itilizatè sistèm yo. Se sa nou envite nou vin fè jodi a, vin envesti nan yon teknoloji inovan ki pral ogmante dire de vi moun ki dyabetik nan mond lan e rann lavi yo pi fasil E karakteristik sa yo trè enpòtan pou moun ki ap kontwole nivo glukoz nan san yo, pa konsekan, de plis an plis moun ap itilize sistèm CGM lan. Pa bliye tou talè a n sot di nou, se anviwon 1 milyon moun nan mond lan ki kòmanse itilize sistèm sa a, sou pli d'un demi milliard de moun ki dyabetik lan mond lan. E sa son tablo ki ka montre nou plizoumwen kòman sa pral ye lakay moun ki dyabetik yo k ap itilize sistèm CGM lan, e se kaptè la ki sou bra moun lan, epi k ap, jan m te di a, senkwonize avèk yon aplikasyon ki sou telefòn selilè w, e lè sa a l ap ba w an tan reyèl chif glisemi w. Sa vle di ke ou nan aktivite w, w ap fè spò, w ap travay, pandan w ap fè manje a, pandan w ap dòmi tou, Enben sistèm lan lap travay, lap kontwole konbyen, ki kantite, kòman, kòman to de glukoz ou ye nan san w. Son bagay ekstwòdinè, son bagay fenomenal, son bagay vrèman e ò di komen ke nou envite w vin patisipe ladan l. E de se fè, nap patisipe a rann lavi zanmi, fanmi nou meyè nan mond lan. e de 2 nou pral gen posiblite pou nou fè kòb avèk envestisman ke nou pral fè a. Kisa MLC ofri a envestisè yo? Li ofri w posiblite pou vin kopwopriyetè de antrepriz la pandan ke w ap achte yon pakè denvestisman. E konpayi a ap kenbe 50 pousan de pò sosyete a pou li e 50 pousan de part yo lap vèsel a envestisè yo. An pasan, gen 20 milliards de part kòm emisyon total de part ki sou mache a. Ladan yo, moun ki envestisè, moun ki vle achte debakè, gen 10 milliards de part ki disponib pou nou. M pa konnen nan 10 milliards ki kantite ke w vle genyen. M espere ke se pa ta yon santèn kanmenm. M espere ke se pa ta yon milye kanmenm. Non, m ta swete ke nou pran plizyè milyon de pa paske jodi a e nou sòm o debi de lane 2023 e tout pi devan nou pral pale nou de etap de devlopman antrepriz la nou pral wè e de manyè trè detaye kòb ke nou ap envesti jodi a, ki lè nap kòmanse gen retou sou envestisman sa yo? Enben se le moman pou nou mize, se le moman pou nou plante, se le moman pou nou achte yon kantite de part nan sosyete sa, paske sosyete a pral ban nou vrèman de retou ekstraòdinè sou envestisman nou yo, nou pral wè sa pi devan, an pasan mwen ka di nou ke se 40 milyon de dola montan de vant total de part yo, donk apèl a envestisman pou al reyalize antrepriz sa se 40 milyon de dola ke ki pral finanse pa de peti e mwayen envestisè tankou nou menm ou de gran envestisè ou de fon de capital risk e pi devan nou pral wè an tèm de range d'investissement kisa nou rele on peti e mwayen envestisè, kisa nou rele on gran envestisè. Men kounya ann fon ti pale de etap de devlopman pwojè a. Premyèman mwen dwe di nou son de pwojè kap devlope sou 17 etap de finansman. Nou deja nan twazyèm etap de finansman ki apèn kòmanse. Fò m di nou etap de finansman yo pa vrèman gen yon dire egzat detèmine pou n di nou men konbyen tan yon etap de finansman ap fèt. Etap de finansman li chanje lòske objektif finansye nan etap la li rive atenn. M espere ke nou konprann plizoumwen sa m di a. Ann di ke objektif finansye pou yon etap se 100 mil dola, enben kou 100 mil dola a atenn, yo chanje etap. Enben pwojè a li sou 17 etap. La nou sou twazyèm etap, se yon moman favorab, vrèman favorab pou yon moun envesti nan pwojè a, paske pa daksyon yo, yo vrèman a yon pri ba. E m ap di nou ke a chak chanjman detap, pou menm kantite kòb ke w envesti a w ap jwenn mwens aksyon paske etap yo ap detèmine reyalizasyon plan finansye a, se sa m te di a, men l ap modifye tou valè par yo. Kou mwayen dè par yo, an pasan de letap 1 a etap 17, y ap ogmante jiska 100 fwa. Donk, de on moun ki ta che nan etap 1, menm jan avè m, menm jan avèk anpil lòt zanmi ki sou, ki sou, ki sou zoom lan, enben, a etap 2, pri yo gen tan chanje, a etap 3, pri yo gen tan chanje. Enben, jodi a, m ka di ou ke nan etap 3, s on etap trè favorab pou w envesti, paske a etap 4, pri aksyon yo ap deja vin plis chè. An n fè yon ti pale de Kisa, an tèm de finansman nèt ke pwojè a ap tann? Se 2 milyon de dola. E, e, e 2 milyon de dola, kisa nan peryòd sa a sosyete a prè pou li ofri? Li prè pou l distribiye 15 pousan de pa sosyete a. Valè pa yo nan estad sa a, men kisa yo pral fè? Nou pral kreye pwòp pwototip nou. Donk sa vle di ke De de ane sa a, nan mitan ane 2023 a pou rive 2024, enben pwojè a pral gentan kreye pwòp pwototip li, jwenn sètifikasyon pou li e kòmanse devlope teknoloji a. Donk pou m di nou, se pa yon pwojè ki prale sou nan senk, dizan ankò, men se yon pwojè nan ennan, dezan, twazan k ap vini an, nap kòmanse kapab wè retonbe sou envestisman nou yo. Sous de finansman yo se de peti e mwayen envestisè prive e de patikilye di mond antye, paske pwojè sa a finansman l fèt apati de yon sistèm de finansman patisipatif, sa yo rele le crowd investing ki se yon sistèm finansye trè robis ki aktyèl kounya la paske pi gwo pi fò konpayi ap adopte sistèm sa a ki sa l ye sè ke yo pa lage finansman pwojè a nan men yon gwoup moun paske jeneralman kòman sa fèt lè se yon gwoup moun ki chaje kòb ki finanse yon pwojè dèfwa yo fè se lwa yo k pase nan pwojè a Dèfwa, moun ki te mèt pwojè a konn menm rive pèdi pwojè a paske si moun ki finanse pwojè a yo an aksyon vini dè aksyonè majoritè, enben lè sa moun lan konn vin pè pwojè a, li pèdi l. Enben sistèm crowd investing lan ki sa l fasilite? Dayè m ka di li bon pou nou, li vin fasilite le commun des mortels kòm nou kote nou ye nan mond lan nou ka gen posiblite avèk fèb mwayen nou pou nou achte yon pakèt envestisman nan yon gwo konpayi. Mwen konnen ki gen anpil nan nou ki sou zoom nan la oubyen k ap swiv sou YouTube oubyen sou Facebook ki abitye achte de pakèt envestisman nan yon bann lòt antrepriz enben jodi a MLC vin ba w posiblite pou achte yon pakèt envestisman lakay li avèk yon pri minimòm apati de 100 dola ou ka kòmanse achte yon pakèt envestisman nan konpayi a. Pa bliye nou redwi, nou vin diminye montan minimòm denvestisman paske avan se te 1000 dola men kounye a avèk 100 dola se yon pèman inik ou ka achte yon pake. 250 dola ou gen posiblite pou ou peye l d'un sèl kou men ou ka peye l pa tanperaman sou plizyè mwa. Ou ka gen yon pake denvestisman de 500 dola ou peye l d'un sèl kou men ou ka peye l sou 10 mwa. On pakè de mil dola ou ka peye l d'un seul coup, men ou ka peye l sou 10 mwa, ou ka peye l sou 20 mwa. Donk, konpayi a ban nou plizyè fason pou nou kapab fè envestisman nou yo, nou kab retounen sou sa. E mwen pale nou de etap presid la ki se etap de finansman 1 a 7, se ladan l nou ye D'ici 2024, objektif la se rive rantre 2 milyon de dola e nou pral kreye pwòp pwototip nou a pati de peryòd sa a, jwenn sètifikasyon e devlope teknoloji a. 2025, etap sid la ki se etap de finansman de 8 a 12 k ap kòmanse 2025, ann di dan dezan ankò, enben finansman nèt reki a se 5 milyon de dola, konpayi a prè pou l distribiye 10 pousan de pò sosyete a nan peryòd sa a, ki sa k pral reyalize pandan peryòd sa a, pandan peryòd sid la? Se premyè kreye yon chèn de pwodiksyon minimal e sètifikasyon nan yon sèl peyi, pa egzanp. An di dè 2025, n ap kòmanse kreye yon chèn de pwodiksyon minimal de sistèm CGM nou e mizanfant premye lo yo. Donk sa vle di ke premye lo yo pral kòmanse mete an vant dè 2025, dizon nou sòm an 2023, 2024, 2025, donk pa twò lontan nou pral kòmanse pral vann premye lo nou yo e sous de finansman pou. Men konpayi a li menm tou li gen de reprezantan nasyonal k ap travay an Afrik, an Frans, an la Suèd, o Mawòk e l ap devlope, nou fenk gen pral jwenn yon reprezantan nasyonal pou Lespay e la Nouvèl Gine e jodi a si nou monte sou sit la n ap wè ke yo ap chèche de reprezantan nasyono nan de peyi latino ameriken e dan dot peyi de lewop donk sa vle di ke nap ekspenn prezans nou jeografikman nan tout mond lan e jodi a son chans ke nou genyen kote nou ye a pwojè a rive sou nou nan etap ke yo fenk komanse yo donk mwen ka di nou se meyè moman pou nou vin envesti nan pwojè sa ann pale de stad de mizalechèl la ki se etap de finansman Kòb nou pral fè a, li pa pral, nou pa pral fè l nan kreye pwodui a sèlman. Nou pral fè kòb la nan vann pwodui a. E pa bliye tou, mwen te di nou ke potansyèl kliyan, se pa chèche n pral chèche kliyan, kliyan yo la deja. Paske gen plis ke 537 milyon moun nan mond lan ki dyabetik ki bezwen sistèm sa a. Ok e deja gen anviwon on milyon moun kap itilize sistèm lan. Donk se yon sistèm kap gaye an popilarite de jou an jou e yo itili yo es yo yo prevwa de 30 pou san chak ane ogmantasyon de moun kap itilize sistèm CGM lan. Donk Pou peryòd sa a, peryòd 2025-2027, finansman nèt reki a se 20 milyon de dola. Enben, kote y ap jwenn 20 milyon de dola la? E nan peryòd sa a, konpayi a pral distribiye ankò 15 pousan de pa sosyete a. Enben, se de gran envestisè, de fon de kapital ris, toujou de peti envestisè prive e de patikilye dan lemond antye. Sa vle di ke nou menm jodi a, ki gen chans paske m tap pale tout alè a de Dexcom, m tap pale de Freestylib, ou pat gen chans ke konpayi sa yo te rive sou ou. Mwen si ke konpayi sa yo chaje moun ki envesti ladan yo, men w pat gen chans ke yo te rive sou ou. Enben jodi a MLC Engineering rive sou ou avèk posiblite li ba w pou vin pran ris sa ansanm avèk nou. Se sa yo di w, qui ne risque rien n'a rien. Jodi a si w envesti 1000 dola, pa egzanp, nan konpayi a, enben nan 3, 4, 5 an, 6 an k ap vini an, ou pral. ke nou te genyen an, enben nou rekòmanse, mèsi paske nou te pasyan e ke nou te la. Nou rekòmanse e nou pral kontinye avèk prezantasyon an, nou espere ke entènèt la pa fè dezòd ke li fè a e ke tout bagay pral ok. E mwen vrèman, eskusem. Yes Nap retounen nan bon kote a Yes Nou te la Donk 2025 2027 se la nou te ye nan etap de finansman de 13 a 17 kote ke konpayi a nan peryòd sa kisal prevwa reyalize se elarjisman de jeografi de vant e kreyasyon de chèn daprovizyonman vè dot peyi e mizalechèl kwasans lan, dire a se apati de 2025 e san delè limit. Sa konpayi a ban nou kòm garanti, dè ke l kòmanse reyalize premye vant li yo, donk dè ke nou kòmanse atenn jan nou di a chif 100 mil itilizatè, nou kòmanse reyalize premye vant nou yo, enben konpayi a pral kòmanse pataje dè dividand avèk tout moun ki nan konpayi a, aksyonè yo nan konpayi a. Donk, jodi a, ou menm ki gen chans vin patisipe sou zoom lan, ki poko envesti oubyen ki te deja ap fè yon pakèt envestisman, mwen mande w oubyen m ka ankouraje w Kontinye peye pakè denvestisman ou. Ankouraje yon zanmi vin pran yon pakè denvestisman, menm le minimòm, menm pi piti pakè a, e pwogresivman moun la a ogmante l, pwogresivman moun la a avanse. Paske yon moun jodi a ki gen yon pakè de 100 dola nan antrepriz MLC a, ki petèt pral reprezante yon san mil pa, kèk pa, m pa kwè ke se sa ou vle genyen nan di milya ki pral disponib. Ok, si gen di milya de disponib, asire nou ke nou pran yon gwo mòso e gwo mòso a pa gen limit nan kantite ke nou ka pran e se sa k fè mwen ap ankouraje nou pran le plis ke nou kapab pran. Donk, Vers 2030, nou pral pase nan faz Public Market, se nan faz IPO, e lè sa a se yon faz de kwasans e ekspansyon, lè sa a nou pral gen yon kreyasyon yon rezo de sikisal e lè sa a se ap yon ekspansyon entènasyonal. Enben kote nou ye jodi a, mwen gen tan wè m an 2030, kote ke an Ayiti kote nou ye oubyen nan zòn kote nou ye, nou kapab dè reprezantan de konpayi a, dè reprezantan de vant de konpayi a, kote ke se nou kap distribitè de sistèm CGM lan, la a nou pral fè dè komisyon dirèk paske nou se revandè, nou se distribitè, nou pral fè dè dividand paske nou se dè envestisè, e. Nou pral kontan tou paske nou konnen omwen nou te patisipe nan devlopman teknoloji sa pou rann lavi moun meyè nan mond lan, la map pran ti te cho, mwen kontan ke nou la fon ti tan nap vini. Yes e peryòd sa a finansman nèt reki a se apati de 500 milyon de dola kote ke nou pral jwenn kòb sa a se sou mache bousye pwofesyonèl la. Donk mwen ban nou an detay kòman pwojè a pral devlope de etap 1 jiska etap 17 nou deja wè disi 2025 n ap kòmanse ka wè kisa Kòb nou yo te kòmanse pote pou nou paske disi 2025 n ap kòmanse ap vann pwodui a. Disi 2025 n ap kòmanse ap vann pwodui a. E sa konpayi a pwomèt dè ke kòmanse gen vant, dè ke kòmanse gen de benefis, enben nou pral kòmanse pataje de dividand yo a otè de 50 pousan avèk tout envestisè yo. Enben, nou gen posiblite jodi a pou nou fè kòb avèk antrepriz sa a, antrepriz MLC a ki s on antrepriz ki pral an plèn kwasans paske analiz kwasans antrepriz la, li baze sou kwasans konsomasyon e reyalizasyon lòt antrepriz k ap opere sou mache a. Pa bliye jodi a, valè aktyèl on par se zewo dola zewo zewo en A note ke valè a ap chanje an fonksyon de etap e montan denvestisman ki endike nan lis pri a. Objektif antrepriz la, sa ke n te di nan kòmansman an, se rive kapitalize chak part a on dola, e lè sa a, 20 milliards de parts, sa ap 20 milliards de dollars, se objektif la, lè sa a, chak grenn moun ki te envesti Ahh mil dola ki te gen on milya on milyon de pa ou gen on milyon dola avèk antrepriz la se ekstraòdinè ou ka deside lè sa sou mache bousye a paske otomatikman an vè 2030 konpayi a pral sou mache bousye lè sa pri a pap rete a on dola Paske jan nou konnen an, sistèm CGM yo, sistèm CGM yo ki destine espesifikman pou lè pasyan dyabetik, s on sistèm ki genyen deja plis ke 537 milyon konsomatè potansyèl sou planèt la. E chak jou nan jou, gen de nouvo dyabetik k ap vini. Ou ka dyabetik, ou poko konn sa. Mwen ka dyabetik mwen poko konn sa. Mwen menm mwen gen anpil fanmi m ki dyabetik. Youn nan nouvèl se ke mèt konpayi sa son moun ki dyabetik e ki ap itilize sistèm CGM sa de yon lòt konpayi. Donk lide pou kon kreye konpayi sa vini de sa. Li son moun k ap itilize sistèm lan e men li di poukwa pa nou pa kreye yon pwòp pwototip pa nou kote ke moun pral jwenn li a bon mache. Paske sistèm lan li chè, enben se sa lide ki te dèyè konstriksyon biznis sa, pwodui sa. Enben jodi a, pa bliye ke gon posiblite pou w fè mil pousan de envestisman ke w fè jodi a nan pwojè a. Paske pwodui ke nou pral nou pral fè yo, y ap gen yon majorasyon k ale jiska mil pousan. E sosyete a ap reyalize de benefis trèzenpòtan sou vant pwodui sa yo. E sosyete MLC a, jan m te di l deja e m repete l plizyè fwa, l ap vèse 50 pousan de sou de revni yo sou fòm de dividand a tout kopwopriyetè dantrepriz la, m vle pale de tout aksyonè yo, m vle pale de tout moun ki jodi a ap deside achte yon pa denvestisman nan biznis lan. Apati de 100 mil kliyan, nou gen posiblite pou nou resevwa 30 pousan de montan de pa ke nou achte yo. Donk montan dividand lan l ap ogmante pwopòsyonèlman a kwasans nonm kliyan ke antrepriz la pral genyen. Donk jodi a, Sa ki pi enpòtan, se vin pote kontribisyon pa w nan devlopman ak kreyasyon sosyete a. Pa bliye toutalè a m te pale de des investisseurs débutants et moyens et des investisseurs stratégiques. Jodi a, yon moun ki yo konsidere kòm debitè, investisseur débutant et investisseur moyen, se yon moun ke montan denvestisman l lan li ant mil dola e senkant mil dola. E mwen kapab di, de envestisè debutan, peti ou envestisè mwayen paske jodi a apati de 100 dola ou ka kòmanse fè yon envestisman nan konpayi sa. E òf sa yo se selon lis de pri ki pibliye nan back office la. Donk lè w monte sou back office MLC a ou ap wè de 1000 dola jusqu'à 50 000 dollars d'investissement qui s'aille à bord en termes de quantité de part. En termes de quantité de part. Et investisseur stratégique, c'est entre 100 mille et 2 millions de dollars. Et montant d'investissement sa, jen diya, li entre 100 000 et 2 000 000 de dolar, se on off personalize avèk de bonus suplementeur. Mwen pa konn ki ki fon ke w genyen ki disponib pou w envesti. Men si jodi a ou ta deside envesti 100 mil dola nan konpayi a, kou m fin fè zoom sa a ou kab pran telefòn ou rele m, nimewo telefòn mwen nou tout konnen l, nou kab rele m oubyen kontakte m sou youn nan gwoup yo, kontakte m via moun ki te envite w nan zoom lan pou m ka ba w posiblite pou w fè montan denvestisman sa a. Si ou gen posiblite jodi a pou w fè yon envestisman ant 100 dola e 50 mil dola, kontakte moun ki te envite w nan Zoom lan, l ap voye yon lyen denvitasyon pou ou avèk 100 100 pa denvestisman gratwi Si w deside envesti nan konpayi a, otomatikman w pase KYC ou, ou pase verifikasyon, enben w ap jwenn 100 part d'investissement ke moun lan via yon kado ke l ap ofri w ki p ap soti de li men se konpayi a k ba l posiblite pou li fè l. Enben lè sa a pou kòmanse antre nan biznis lan. Si se pa yon zanmi ki te envite w, se sou Facebook oubyen ou ap swiv li, inbox mwen, kontakte m dirèkteman e lè sa a n a ba w posiblite pou kòman pou kapab fè envestisman w yo. Paske jodi a li plis ke tan ke jamè pou w kòmanse mete yon bagay de kote pou asire vos vieux jours. Paske konpayi MLC a se yon konpayi si w envesti ladan l jodi a, enben Retonbe ekonomik yo prale toutan pou toutan e de jenerasyon an jenerasyon, w ap mouri pitit ou pral benefisye de li, enben ou gen posiblite jodi a pou kreye yon eritaj pou fanmi w avèk konpayi sa a pandan ke w ap envesti mil dola, san dola, senksan dola, dimil dola, senkant mil dola depandaman de mwayen w. M pa konn pòch ou, men sèl sa m ka di w, le plis ke w pran yon pake ki pi enteresan, se plis benefis yo ap pi enteresan tou. M envite w jodi a pou w vin pran ris sa, pou w vin ede konstwi gwo konpayi sa e ansanm nou pral fè dè milyon dola pi devan. Si w envesti 10.000 dola jodi a nan konpayi MLC a, enben gen posiblite ke 10.000 dola sa a ke w envesti a, li transfòme an 10 milyon de dola an fonksyon de potansyèl kapitalizasyon ke sosyete a pral genyen. Pa bliye ke 50 pousan de dividand anyèl yo, yo prale bay envestisè yo, moun ki envesti nan sosyete a. Kòman w ka vin yon envestisè nan konpayi a? Premyèman fò w enskri. Pou w enskri, mande zanmi ki te envite w la voye yon lyen denvitasyon pou ou. Sa a li senp. Mande l voye yon lyen denvitasyon pou ou. W ap ranpli done yo pwofil ou yo sou bakofis la. W ap otomatikman rechaje kont entèn ou epi ou chwazi yon pakè denvestisman. E otomatikman W ap wè kantite par yo yo afiche nan bakofis la. Li senp pou vin yon envestisè nan sosyete a. Konpayi a, konpayi MLC a, li gen yon kad jiridik, se yon konpayi ki baze jiridikman a Sent Lisi. Kisa jiridiksyon sa a ba l? Li bay posiblite pou resevwa de fon dan le mond antye. E otomatikman ou antre nan konpayi a sou bak ofis la, w ap siyen on kontra denvestisman avèk konpayi a sou platfòm MyMLC-Health la e Park ki akimile imedyatman apre acha d'un pack sou fòm elektronik yo, w ap kab wè yo nan back office ou. Pi devan, sosyete a ka ba w posiblite si w vle òdè sètifika fizik yo pou òdè yo, men sètifika elektronik yo, yo gen menm valè avèk yon sètifika fizik pou antrepriz la. E tout teknoloji ke ap devlope yo, y ap fè pati de pwopriyete entèlektyèl e antrepriz EMLC a. Donk jodi a, mwen sot fè an gwo yon prezantasyon de konpayi a pou nou. Mwen konnen ke lè se premye fwa w ap tande done yo paske la nou pale de anpil jagon, nou pale anpil chif, gen de bagay ki ka pa twò konpreyansif, ki pa twò klè, men nou fè prezantasyon chak vandredi pou nou re-eksplike avèk yon langay diferan, dèfwa se mwen, dèfwa se Camich Laure ki se ko-reprezantant nasyonal pou MLC an Ayiti ki fè prezantasyon an, E dèfwa se de lidè ki sou gwoup la ki kapab fè on prezantasyon ansanm avèk ou pou eksplike w bokou mye, enben eksplikasyon ou ap jwenn li kay moun ki envite w la, kay zanmi k pi pwòch ou a, kay mwen menm, kay Camichlor pou kapab pli klè nan envestisman ke w pral fè a. Men sa m ka di w jodi a, se le bon moman pou envesti nan pwojè a. Nou sòm a letap 3 e etap 3 a se etap ki pi avantaje pou tout moun ki poko envesti nan pwojè a pou yo envesti. Paske pri pa yo, otomatikman nou chanje etap pri yo ap vin pi chè. E jodi a, si w envesti yon montan iks nan pwojè a, ann ta di w envesti mil dola, w ap gen. Over 800 mil pa d'investisman avèk 1000 dola. Enben lè nou travèse vè etap 4 li kab desann a 700 mil. Se sak fè nou envite w pran l jodi a. Paske ann di nan peryòd etap 1 on moun ki te envesti 1000 dola se 1 milyon ke l te genyen. Donk, etap 2 l te 900 mil, kounye a l nan 800 mil. Eske nou konprann sa m te di lan prezantasyon an? A chak chanjman detap, kote ke objektif finansye sa yo fin reyalize, enben moun ki pral pran l lan etap apre a, l ap peye pa yo pli chè. Se te yon plezi pou m te fè prezantasyon sa. Mwen konnen ke nou ka gen kesyon. M ap, nou pral ouvè mikwo nou yo, poze kesyon ke nou gen pou nou poze, E lè sa, mwen sur ke m ap la pou m kapab reponn a evantyèl kesyon ke nou genyen yo. Mwen te kontan ke nou te la. Ann ale, eske gen kesyon? Pa gen kesyon? Wi, gon kesyon. Thomson. Wi m salye w Rudy, felisitasyon pou prezantasyon an. M salye w tou frè m, byenveni. Wi, kesyon ke m genyen se, eske yo kòman, ki ane, an nou di eske se an 2002 yo kòmanse, sa se premye kesyon m nan, m ta bezwen gen mwa, men m panse se petèt se 2002 men ki mwa yo kòmanse, sa se premye kesyon an. E answit, dezyèm kesyon ke m genyen, E lajan ke yo ap an nou di yap ranmase a eske yo gen yon building pou yo konstwi si si wi nan ki peyi fizikman ke lap konstwi. Mèsi Thomson pou kesyon. Premyè kesyon an sèske se an 2002 ke finansman pou pwojè MLC a kòmanse wi se an 2002 ane dènyè e Eske yo pral konstwi yon gwo imèb? Sètènman wi, sètènman wi. Ki peyi? Pou le moman, nou pa konnen eske egzakteman si se swa an Risi ou o Zemira Arab. Men pou le moman m pa gen egzakteman e repons pou m di w eske se an Risi ou se o o Zemira Arab, men m panse se youn nan de yo. M espere ke trè byento ma gen respons egzakteman pou ou. Men kounya la, anski a trè a envestisman ke n ap fè kounya yo. Envestisman ke n ap fè kounya yo, kisa ke y ap pèmèt yo fè? Y ap pèmèt premyèman konpayi a deja angaje yon ekip denjenyè nan domèn sa a ki pa fòseman dè Ris, men ki se de moun ki gen ekspètiz la swa an Azi ou nenpòt ki kote. Donk, y ap angaje yon ekip denjenyè. Epi, 2, yo ap kòmanse travay sou sètifikasyon pwodui a. 3, yo pral travay sou brevè. Epi 4 yo pral kòmanse nan kreyasyon pwototip yo. Kounya nou vrèman nan etap de mizannèv ok. Lajan ke nap rekeyi jodi a ap pèmèt ke konpayi a kòmanse poze premye pyon l. Eske yo pral konstwi on bilding nan peryòd sa la, m pa kwè ke se sa pral premye priyorite yo. Paske si malerezman m pa si ke m ap gen posiblite pou m ka montre nou de yon imaj 3D de pwototip la, siyoman trè byento n ap genyen l, pou nou wè ke se de se de gadjèt elektwonik ki pa se pa de gwo gwo dispozitif. Donk enjenyè yo pou le moman travay sou konsepsyon yo Se de zenjenyè ki kapab travay nan laboratwa espesifik yo, epi apre yo travay ansanm pou fè asanblaj yo. An atandan ke gen yon laboratwa espesifik ki kreye kote ke tout enjenyè yo ap stab pou yo travay. Pou m rekapitile, Thomson, e konpayi a se an 2000, 22 yo kòmanse, yo kòmanse lanse Equarn Investing pou ranmase fon pou konstriksyon konpayi a. Epi de 2, sètènman pral gen yon bilding ki pral konstwi paske nou konnen ke pou nou pwodui a grand echèl fòk gen yon faktori, fòk gen yon izin de konstriksyon. Pou le moman m pa ka di w egzateman si se an Risi, si se o Wayòm Zini, men mwen sur ke si se o Zemira Ini, men mwen sur ke dans les jours à venir nap gen repons lan e lè sa nap ba ou. Mwen pa konnen si ou gen yon lòt kesyon. Non, dakò, se bon. Mèsi. Alright, se bon. Byenveni e Thomson. Dakò. Yes. Eske gen yon lòt kesyon? Joseph, m panse w mute, nou pa tande anyen, Joseph, m panse w mute. Ok, la mikro a reprann, e ban m se nan share la, m ap refè sa tout alè, ekskize m. Mèsi, mèsi Thompson. Men m vrèman t ap di nou ke se sa konpayi a ofri kòm posiblite jodi a. Si nou envesti mil dola, nou ka transfòme mil dola sa a an 1 milyon de dola avèk kapitalizasyon sosyete a. pral genyen. E sistèm CGM ke n ap devlope a, gen plis ke 537 milyon moun lan mond lan ki dyabetik k ap tann li. Se pa ke nou pral kreye yon pwodui, nou pral chèche kliyantèl, kliyantèl la deja la. Jodi a, sèl sa w gen pou w fè, se pote kontribisyon pa w nan devlopman sosyete sa a. Ou ka pran yon pakè mil dola, ou ka pran yon pakè de mil dola, ou ka pran yon pakè senk mil dola, sa depan de mwayen ou. E sosyete a ba w posiblite pou w peye l pa tanperaman. Ann di ke w pran yon pakè mil dola, ou peye 50 dola chak mwa sou 20 mwa. Ou ka peye 100 dola chak mwa sou 10 mwa, sa depann de ou. Ou pran yon pakè 2000 dola kote ke w ap peye 100 dola sou 20 mwa. Li fasil, paske ou pa oblije peye tout kòb la yon sèl kou. E gen de avantaj ke sosyete a bay, ann di ke w peye 2 mwa, yo ofri w de chè an plis. Gon lòt avantaj ke sosyete a bay jodi a, ann di ke ou abiye e pwofil Facebook ou avèk on piblisite ke wap fè pou yo, li pa gratwi, paske depandaman de kantite followers ke w genyen sou Facebook, gen posibilite pou jwenn de rediksyon sou sou sou pake w yo de 10 jiska 30 pousan e yo ofri de share de sosyete a gratwit jiska 5 mil share pa mwa pou moun k ap fè piblisite pou yo sou Facebook. E an plis, an plis, mwen vle di sa, li, ou pa oblije devlope patenarya, ou pa oblije envite lòt moun vin fè, vin envesti nan sosyete a. Se pa yon obligasyon. Se ekstraòdinè. La, nou kab konstwi yon bagay win-win. Pandan ke ou fè yon zanmi w wè posiblite a. Pandan ke w envite yon zanmi w li menm tou pou li vin envesti, enben konpayi a di paske se ou ki te envite zanmi an vin envesti, li pataje sa avèk ou. Mwen di ou pa oblije fè l, Men si w deside fè patenarya a premyèman ou envite on zanmi w ou ba on zanmi w posiblite pou l envesti nan konpayi a epi de de ou gen on on retonbe on retonbe ekonomik ekstraòdinè. Kenz pousan se deja se deja se deja byen kenz pousan de youn gendwa pa siyifikatif men kenz pousan de dis sa fè kèke choz. Èske n konprann? Donk sa vle di ke gen plizyè posiblite pou nou envesti. Ann di ke w pa gen gwo mwayen, ou pa gen anpil kòb pou envesti nan konpayi a, enben ou jwenn posibilite sa a. Enben sa ou ka fè, si w deside devlope, ann di ke w vle pran yon pake mil dola, ou pa gen mwayen pou w pran yon pake mil dola, enben ok sa w fè, enben ou envite plizyè zanmi vin envesti nan konpayi a, enben sou sou retou sou envestisman zanmi yo, w ap gen posiblite pou jwenn 50 dola pou envesti chak mwa pou fè pou fè yon envestisman de 50 dola chak mwa sou 20 mwa pou peye yon pakè mil dola. E lè sa ou pa oblije debouse w pou w peye envestisman w lan, si w gen mwayen pou w fè l tan mye, fine, ou ka peye mil dola la d'un sèl kou, e dayè lè w peye mil dola la d'un sèl kou konpayi a ap ba w de, de, de, de pa, de pa denvestisman gratwi an plis, se ekstraòdinè sa. Men si tu n'as pas tous les moyens pour investir mil dola d'un sèl kou, tu peut décider de faire du partenariat et le partenariat, ça va t'aider. Ça va t'aider à prendre un grand paquet dans le business et quand tu prends un grand paquet dans le business, ça te garantit un grand paquet d'argent demain parce que si tu investis 1000 dollars aujourd'hui à l'étape 3 du projet, eh bien, avec capitalisation de 2 dollars, 1000 dollars à bord, plus de 800 000 dollars, c'est ça l'invite au Vinfe, je veux dire. Lè Facebook tap kòmanse, de gen de moun ke yo te bay de share gratwi yo pat menm pran. Share yo te a kèlke cents gen moun ki pat achte, yo pat konn ki kote sa ta prale. M sur ke lè Dexcom ou byen Freestyle tap kòmanse yo te ofri moun de share, yo pat pran yo. Enben jodi a MLC vin sou ou, zye ou ouvè, Enben sezi opòtinite sa a, envesti e envite zanmi w yo vin envesti e pi devan nou tout pral ganye. Si pa gen lòt kesyon, mwen si ke mwen pral mete fen a prezantasyon an. Mwen ka di nou ke konpayi a li gen yon back office trè ekstrawòdinè, fasil pou itilize. Sou back office la, w ap gen tout enfòmasyon okotidyen de tout sa k ap fèt. Pakèt envestisman yo la Tout webinè ki disponib yo la e lè sa a konpayi a ba w tout sa w bezwen pou w kab konstwi yon rezo de patenarya si w deside fè patenarya e si w pa deside fè patenarya ou jis vle konprann plis konpayi a atravè dè aktyalite, dè enfòmasyon ke l ap voye ba ou ojou le jou l ap ba w eleman sifizan pou w kab konprann egzakteman nan ki sa w ye. Jodi a m sèlman mande w pou w fè premye pa, kòmanse fè premye envestisman w pou nou ka al konstwi gwo sosyete sa a ansanm. Mèsi paske nou te la ansanm avèk nou e n ap ban nou randevou pou vandredi pwochen pou yon lòt prezantasyon. E pa bliye ke prezantasyon sa a li ap disponib sou Facebook ap Youtube. Nou ka itilize l pou n voye ba yon zanmi pou zanmi sa ka tande prezantasyon sa si nou menm nou pa amèm pou nou mye eksplike l e lè sa nou ka fè patenarya avèk zoom yo nou ka voye eksplikasyon yo bay moun yo y al tande l e pataje lyen de patenarya nou yo epi konstwi rezo nou ansanm e lè sa nan va konstwi yon gwo rezo E mwen sur mwen toujou di sa, si nou tout nou fè menm chemen an nou deside envesti jodi a demen nou pral des gens heureux, nou pral lib finansyèman e lè nou gen libète finansyè nou ka deside jodi a deside di nou pral tèl kote an vwayaj E lè sa a, ansanm, nou pral sou les plus belles plages du monde pou n al jwi de lavi a, paske lavi a mwen kwè li enteresan. Li pa, ou pa oblije pase tout vi w ap fè hard work, men nou kab envesti entelijaman pou n al gen yon meyè vi e garanti pitit nou e progeniture nou yo yon meyè vi demen. Mwen te kontan avèk nou, Bondye avèk nou e pwoteje tèt nou. Mwen ban nou randevou pou vandredi pwochen pou yon zoom konsa, nou ka mennen plis moun, men antretan pandan semèn lan, kòmanse fè envestisman nou yo, se trè enpòtan. Mèsi anpil. Si pa gen lòt kesyon, n ap mete fen a prezantasyon.